Medam e mesye, zanmi, konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, n ap di bonjou ak bonswa pou tout moun e pou chak grenn sitwayen, sitwayèn e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, nou kontan antre lakay ou pou jounen lendi 9 janvye. 2023 ak yon nouvèl videyo ke nou pote pou ou la a konsènan dosye Joseph Lambert prezidan ti rès sena medam e mesye ebyen nou vini avèk yon odyo pou ou kote sekirite Joseph Lambert ak yon sitwayen ki te prezan sur les lieux ki li menm tap swiv sak tap pase a ebyen misye avili Joseph Lambert kòmkwa ki te gen randevou avèk chèf gang vilaj de Dye a Izo. Ebyen poul te pote machine nan blende sa bay izo lèn konnen nèg sa yo pral pa gen pouvwa nan peyi a e yo bezwen pwoteksyon ebyen se youn nan rezon ki fè senatè a li menm ta nan tete lang nan konfyolo ak izo e kote misye deside pote machine nan bay izo nan vilaj lè nou gade nan zye lanbè gen anpil moun ki di ke l yo pa kwè lanbè e donk e pran bal nan zye oubyen blese nan zye gen dwa se teyat kap fèt. Nèg yo gendwa achte ketchup la a mete nan bagay blanch sa a kouvri zye a yon fason pouw ka di dan ke nèg yo viktim antouka bagay yo anpil nan peyi dayiti medam e mesye nou pral envitew an tande odyo sa a kote sitwayen an mete tou tan koze deyò misye avili Joseph Lambert ki te genyen e randevou avèk Izo poul pote machin blende sa bay Izo e lòt enfòmasyon ki etonan. sè ke menm zam ki te nan men sekirite Lanbè yo, tout zam sa yo, Izo pran yo ak tout machin nan, kidonk se kounya nèg sa yo pral gen bagay nan men yo, e lè n konnen ki kantite sekirite Senatè ak Depite sa yo genyen dèyè yo, epi w wè bandi sa li menm ki pran tout zam sa yo ki te nan men sekirite yo, nou pa bezwen di w kisa k pral pase nan peyi Dayiti, bagay yo pral grav. Bagay yo pral dejenere antouka medam e mesye an nou antre nan video a pou nou ka kitew gen plis detay konsènan sak rive prezidan ti rès sena a senatè Joseph Lambert bòn ekout tout moun bon lundi nap tounen. Promo banm diw. Mwen menm se anba a m te ye Nan kafeterya a nan moman gen yon polisye ki detache avèk misye avèk yon lòt sekretè paleman. Yo vini yo di wi yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan yon pwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a di konsa ke Pandan y ap desann nan ri dèkazèn, lè yo rive nan gran ri ri dèkazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote n prale a. Misye di, misye fon kòlè e li k ap kondui, e senatè a k ap kondui. Li fon kòlè, li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a, epi li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dèkazèn nan, e. Li menm ankò li di o li di nèg yo m wè yon nèg avèk zam la kap kap travèse lòt bò lari a wi kap kap travèse wi polisye a di enben fè bak non misye kanpe tande li kanpe kounya e lè nèg nèg yo fin travèse Ni a nèg yo prente sou machin nan e lè sa a misye ap fè bak epi li li rele an lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive nèg yo rive sou nou nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt la l desann machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm pou l mete bal nan bò kote polisye a prente zam ni a e nan bò a misye al pase ankò e polisye a pa ka tire si polisye a tire misye ka pran bal ok epi misye kouri. Kounye a, pandan misye atè a epi polisye a di, men senatè Etienne Kò nou kouri nou. Bay, kounye a misye kouri, epi nan kouri gon moto ki tap vini, li menm avèk lòt senatè a epi yo pran moto a yo kouri al al bay spanp. Ou tande m? Kounye a la, polisye a avèk lòt sekirite paleman an epi yo menm yo oblije dezangaje, yo tire anpil tou yo dezangaje epi yo yo pase bò brh la, yo pase devan achiv yo yo yo vire nan koub bò brh la epi yo monte yo vin nan komisarya yo menm. Machin nan ret nan wonpwen an. Kounye a, lè yo voye Lè kafeterya ale, yo jwenn nèg yo gentan pran blende a. Daprè ou menm, e pa pote nèg la, pote, pote blende a fè, fè nèg yo kado anba a? Li fè nèg yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile alèz? E pa jwèl yo ye? Poukisa lè polisye a di l, pa pase, pa desann nan dwat nan ri, nan ri dè kazèn nan, li fè kòlè, li di yo, sa n genyen n pa ka pase la a? Li konnen misye gen randevou pou pote machin nan bay nèg yo. Dayè si nèg yo tap tap tiye misye, yo tap tiye misye. Paske misye gentan desann kote lanbèk a kouri. E nèg yo, yo plizyè gentan travèse lari a, yo rive devan machin nan. Si nèg yo tap touye lanbè, yo tap touye l. Konprann? A vle di, ann serye. Pa gen yon nèg ki tap gentan dezangaje. Se vre machin nan li blende, men eske nèg yo t ap ka rete anndan machin nan pandan yon pakèt tan pandan nèg yo ap tire sou yo? Non. Nèg yo kou dezangaje epi nèg yo, nèg Vilaj yo pran machin nan yo ale avèk li. Lè yo rele kafeterya a, n ale e lè responsab la rive anba l jwenn nèg yo gentan pran machin nan. Epi Lanbè avèk yon lòt senatè ki te avè l la y al pran refij yo nan komisarya depa Pòtoprens. Pa rive byen snèk tande, demen se leve manda misye ap fini, Misye pap senatè ankò demen si Dye ve. Li pote yon machin blende bay jwè l yo anba, ou konprann, e jwè l yo e li fè yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile pi byen. Ok. Okin reto ap reyaksyon, pou n pa di okin reyaksyon, bò kote òm politik yo nan peyi Dayiti. Nou konnen Joseph Lambert antanke prezidan Tyè Sena, jisteman se yon moun ki gen yon, jisteman yon. Antanke ansyen prezidan tyè sena a, men pa bliye moman ke li te sibi atak la, enben li t ap prepare, se te dènyè è li antanke senatè de la repiblik, enben jiskaprezan nou wè bò kote sektè politik la poko gen okin reyaksyon, enben sa ki etone anpil moun, enben Joseph Lambert ki li menm sirnome animal politik medam mesye, animal politik, youn nan 2 pi gwo. E animo politik ki gen nan peyi Dayiti, nou konnen Youri Latortue e Joseph Lambert, enben jiskaprezan, menm kòlèg li e animal politik Youri Latortue poko ente, poko jisteman pale, èske li pral pale ès e èske l pa pale, enben sè la kesyon kon se poz, men jiskaprezan nou wè Ariel Henry de son kote, jiskaprezan pa menm leve ti dwèt li, enben jisteman pou l ta menm swete. Bon etablisman a Joseph Lambert sa vle di sa montre ou non sèlman ki ipokrizi ki genyen nan sektè politik la men nou konnen tire voye genyen men yon lòt kote popilasyon an yo menm nou kapab di bò kote pa yo anpil reyaksyon popilasyon an ki yo menm souvan di se menm mesye sa yo ki te nan paleman an ki tap bay bandi tete ki pat fè anyen pou te anpeche bandi yo menm yo Donk nou byen presize l pou ou medam mesye, bon sa pa etone nou tou hein, venan de ekip Ariel Henry an, nou pa kwè ke Ariel ta pral di yon mo, men kanmenm rezon ki fè ke nou oblije site non endividi sa, paske nan moman nap pale la se dife ki genyen nan kan djab la la, dife nan kan ènmi an la se senpleman Nou oblije presize ènmi paske keseswa Lanbè, keseswa Ariel, yo tout pa gen youn k ap travay nan enterè peyi Dayiti. Yo tout se nan enterè e Core Group y ap travay, nan enterè entènasyonal lan. Yo pa la pou Ayiti, kiyè domaj e regretab. Men nanpèch, w ap gade, medam, mesye, nou sot apèn anonse w, nou di ke jisteman, ebyen, gouvènman brezilyen an bò kote pa yo, Jacenaro ebyen nou wè fanatik li yo anvayi paleman ebyen bagay la tèlman grav kòm nou konnen ekip Ariel Henry an son gwoup nèg e mesye sa yo ap chache senpati piblik lan yap chache yap chache kòmsi opinyon yap eseye wè si gen moun ki kapab kanpe bò kote yo ebyen jisteman Ariel avèk tout ekip li yo gentan twite yo gentan voye senpati yo bay nouvo prezidan ki la, an palan de Lula. Donk, pandansetan, Joseph Lambert ki la, medam mesye, ki viktim, ki manke mouri, pa gen yon moun ki nan ekip Ariel lan, pa gen youn ki twite, menm lè se pa ipokrizi, menm lè se pa ipokrizi, medam mesye, pa gen youn ki voye senpati yo bay Joseph Lambert. E, èske sa etone nou? Non, sa pa etone nou, piske yo tout se menm strateji an yo genyen. Piske yo tout se menm nan. Men avan ke m avanse medam mesye, ban nou envite w tande ekstrè odyo sa. Odyo sa li enpòtan paske dèl depa nou te di sa k pase Lanbè, ki foli Lanbè genyen. M pa konn si nou te gentan wè fim Tèminatò a, Lanbè panse se Tèminatò l ye pou pa di Anòl Chwazenegè. Ebyen. Ban nou fè w tande odyo sa e gen youn nan moun yo ki te sou plas la ki ap eksplike ki sa k pase reyèlman. Jan nou di l, nou ankò la, nou pa gen ankenn konfimasyon ke sa sitwayen an ap di an ke l vrè a san pou san etan done pa t gen youn nan nou menm ki te prezan. Men nanpèch, men kote Lanbè al chèche kò l, al chèche, al, t ap chèche lanmò medam mesye. Nou byen presize l. Tande sa pou nou. Pou mwen banm di w, mwen menm se anba a m te ye nan kafeterya nan moman gen yon polisye ki detache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini yo di wi yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan wonpwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a di konsa ke. Pandan y ap desann nan ri dèkazèn, lè yo rive nan gran ri ri dèkazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote m prale a. Misye di, misye fon kòlè, e li k ap kondwi, e senatè a k ap kondwi. Li fon kòlè, li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a, epi Pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dè kazèn nan, e, li menm ankò, li di, o, li di nèg yo, m won nèg avèk zam la a k ap, k ap travèse, lòt bò lari a wi, k ap, k ap travèse wi. Polisye a di, enben fè bak non. Misye kanpe. Gade, li kanpe. Kounye a, e lè nèg, nèg yo fin travèse, Knya nèg yo prente sou machin nan e lè sa misye ap fè bak epi li li rele an lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive nèg yo rive sou nou nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt lal desann machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm poul mete bal nan bò kote polisye a prente zam li an e nan bò a misye al pase ankò sa vle di polisye a paka tire si polisye a tire e misye kap pran bal ok epi misye kouri Kounye a, pandan misye atè a epi polisye a di, Men, senatè Etyen kò nou kouri non. Bay, kounye a misye kouri, epi nan kouri gen yon moto ki t ap vini, li menm avèk lòt senatè a epi yo pran moto a yo kouri al al bay zpam. Ou tande m? Kounye a la, polisye a avèk lòt sekirite paleman an epi yo menm yo oblije dezangaje, yo tire anpil tou, yo dezangaje epi yo yo pase bò brh la, yo pase devan achiv, yo yo yo vire nan koub bò brh la epi yo monte yo vin nan komisarya yo menm. Machin nan nan wonpwen an. Kounye a, lè yo voye. Lè kafeterya ale, yo jwenn nèg yo gentan pran blende a. Daprè ou menm, e pa pote nèg a, pote, pote blende a fè, fè nèg yo kado anba a? Li fè nèg yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile alèz? E pa jwèl yo ye? Poukisa lè polisye a di l, pa pase, pa desann nan dwat nan ri, nan ri dèyè kazèn nan, li fè kòlè, li di yo, sa n gen n pa ka pase la a? Li konnen misye gen randevou pou pote machin nan bay nèg yo. Dayè, si nèg yo t ap tiye, t ap tiye misye, yo t ap tiye misye. Paske misye gentan desann kote lanmè k al kouri. E nèg yo, yo plizyè gentan travèse lari a, yo rive devan machin nan. Si nèg yo tap touye Lanbè, yo tap touye l. Ou konprann? A vle di, ann serye, pa gen yon nèg ki tap gentan dezangaje. Se vre machin nan li blende, men èske nèg yo tap ka rete anndan machin nan pandan yon pakèt tan, pandan nèg yo ap tire sou yo? Non. Nèg yo kou dezangaje epi nèg yo, nèg vila yo pran machin nan yo ale avèk li. Lè yo rele kafeterya a n ale e lè nou, lè, lè responsab la rive anba al jwenn, nèg yo gentan pran machin nan. Epi Lanbè avèk yon lòt senatè ki te avè l la, y al, y al pran refij yo nan, nan komisarya de Pòtoprens. Pa okipe pyès nèg tande, demen si Dye ve manda misye ap fini, misye p ap senatè ankò demen si Dye ve, li pote yon machin blende bay jwè l yo anba a, w konprann, E jwèl yo e li fè yo kado yon blende pou nèg yo ka sikile pi byen ok. Mezanmi eske nou pran tan pou nou tande akizasyon ki fèt kont Joseph Lambert la? Epi si nou raple nou byen nan lè mwen tap fè lè mwen tap pale talè a mwen te di se enposib Kote lanbè ka kouri pou izo pou ti lapli pou mesye sa yo ki anfòm ki gen gwo zam ap tire pou lanbè ta gentan sove medam mesye m te dil e nou potko menm tande voice sa e sa konfime epi dayè jan nou dil manda lanbè ap fini sa son rezon de plis hein sa son rezon de plis pou lanbè ta pran kòd se yon rezon de plis pou yo ta arete lanbè se pa lòt bagay se pote se potel pote blennè an bay mesye yo. Nou te di sa. E ou menm ou te gen rezon, ou te gentan di sa son pyès teyat. Tout moun te di l. E dayè, vòs lan rekonfime l, medan mesye. Men, bagay la trè grav. Bagay la trè grav. Men nan kisa nou pran avèk swadizan 2 senatè anndan yon peyi. Wi Lionel. Ebyen, evidaman Jimmy, nou tap tande jisteman vòs la kòman jisteman Joseph Lambert li menm li tap eseye tante pote blende a bay mesye yo e jiska prezan nou kapab di e la prèv an è byen grand se pat gen volonte bò kote mesye yo pou yo te jisteman fizye Lambert pou yo te mete fen nan lavi Lambert e afè moun ap di se bon pye Lambert ki sove lavi se pat sa pyès Lambert daprè vòs ou tap tande a la si se pa si se pa manti ebyen kote ke konfrè a Gilmet li menm te twouve l nan kafeterya fè konnen Joseph Lambert li tap fè rèd avèk ajan sekirite l yo li tap e se li menm ki te pran volan an ki mennen ki mennen e ki pase nan direksyon kote mesye yo ye a menm avèk jisteman e machin nan ebyen finalman. Lòske la jwenn mesye yo, ebyen li wè mesye yo ap vini, ebyen jwèt lan men gen, se premye moun ki ouvè pòt machin nan ki desann, e sa vle di, sanble wè tou ke se ta yon kou ki byen moute, nou pa konfime men daprè sa, ebyen, e daprè fason sitiyasyon prezante la, nou kapab di se pa, se pa paske Lanbè twò konn kouri, se paske Lanbè twò, Lanbè se li ki pi gen chans, men son bagay ki sanble Byen moute, men jiska prezan l ap tande langaj pwofesyonèl ebyen sitwayen k ap pale a lè yo di w mesye yo te dezangaje sa vle di kisa, se pa sèlman blende a mesye yo pran men zam ki te jisteman nan men ajan sekirite nan men polisye yo tou ebyen lè yo di w dezangaje sa vle di mesye yo tou yo petèt pwobableman yo lage zam nan atè ebyen bandi yo menm. blende a. Donk sa vle di mesye vilaje yo ki yo menm vin ranfòse davantaj pa rapò avèk blende sa a ke senatè Joseph Lambert e menm jisteman pote bay mesye yo. Se pou ou knnen se mesye Joseph Lambert se pa konnen l pa t konnen ke mesye yo la. Sa vle di son san dwèt li gen se tankou ki byen moute. Donk men ki kote nou men nan ki sa n tonbe nan larepiblik pou yon senatè ap pote jisteman blende bay bandi E mesye yo la aktyèlman la ki vin bokou pli danjre, ki non sèlman gen blende e an posesyon yo pou yo kapab kontinye fè ekzaksyon ebyen se de la pa de Joseph Lambert aktyèlman la nap gade ebyen yo fon yon bò kote zye li ki sanble di se ta yon kato ki ta kole bò zye li ebyen kote yo pale de Joseph Lambert li menm li ta pèdi yon zye l. E se prèske menm ti bagay ki te fèt sou e ansyen senatè Nenel Cassy nan Dèlma 48 la kote ke li di li te aranje avèk moun pa l Fè tire sou li, sa vle di, nou wè sitiyasyon lan yo sanblab, donk sa vle di ankò yon fwa, se konsa nèg isit ap moute fim, se pa di nou di Joseph Lorme te sipoze mouri, men sepandan nou konprann jwèt la, ebyen ou menm kap swiv nou la, kap tande nou anba layv la, kap gade nou, ebyen ou ka eseye konprann, nou pa timoun piti, nou wè kòman kou a li menm se yon kou ki te byen moute, Jimmy. M panse ke medam mesye sa nou panse si nou ta retande voice lan medam mesye ban nou repase l pou ou petèt ou menm ki apèn branche epi nap mande w tande l avèk yon lòt zòrèy soyez un peu plus attentif jan ke ou te gentan di l ebyen sa son pyès teyat mesye map di nou rete trankil Peyi dayiti m konnen gon gwo komedyen ki rele Jesifwa epwi tout lòt yo pa kanpe sou anyen epi nap salye Bicha egalman kòm gwo komedyen nap salye tout bon komedyen yo vrè komedyen nou men lè senatè mesye nou merite kòd yn fwa de pli medam mesye an nou tande voice lan soyez attentif silvouplè. Pou mwen banm di w, mwen menm se anba a m te ye nan kafeterya a nan moman gen yon polisye ki te tache avèk misye avèk yon lòt sekirite paleman. Yo vini yo di wi yo atake yo fè atak sou senatè Lambert nan yon pwen an ansanm avèk yo. Lambert te gen yon lòt senatè ansanm avèk li tou. E polisye a di konsa ke. Pandan y ap desann nan ri pa nan ri dèkazèn, lè yo rive nan nan gran ri ri dèkazèn, li di yo, an nou pase pa devan kafeterya pou nou desann bò brh pou nou ale kote n prale a. Misye di, misye fon kòlè e li k ap kondui, e senatè a k ap kondui. Li fon kòlè li di, sa n genyen n pa ka pase la a, sa n genyen n pa ka pase la a epi li pike tèt desann. Lè l prèske rive nan wonpwen an, nan ri dèkazèn nan, e. Li menm ankò li di o li di nèg yo m wè yon nèg avèk zam la kap travèse lòt bò lari a wi kap travèse wi polisye a di enben fè bak non misye kanpe ou tande li kanpe kounya e lè nèg yo fin travèse Nya nèg yo prente sou machin nan e lè sa a misye ap fè bak epi li li rele an lap rele anmwe li di woy di nèg yo rive nèg yo rive sou nou nèg yo rive sou nou epi li menm li kouri ouvri pòt la l desann machin nan blende malgre yo di misye non pa desann polisye a gentan ouvri pòt la li menm pou l mete bal nan bò kote polisye a prente zam li an e nan bò a misye al pase ankò sa vle di polisye a paka tire si polisye a tire misye kab pran bal ok epi misye kouri. Kounye a pandan misye atè a epi polisye a di men senatè Etyen kò nou kouri nou bay kounye a misye kouri. Vwala medam mesye nou tande misye kouri m pa fin tande m pa fin fin kite nou tande tout paske nou te deja tande l men disi fen emisyon an nou gen pou nou retande l egalman e an nou avanse n ap tou pwofite salye Salomon ki vin jwenn nou e m ap di nou trè byentou ebyen Joseph Lambert se real afich medam mesye Meni, meni, pase etan done ke se fim lap fè nou menm nou deja prepare pou li, men men senaryo a. E nap Salomon nap salye ou menm ki apenn branche la e ki vin jwenn nou la. E mwen salye w Jimmy, mwen salye Leonel, e fèsman wi men Jimmy, e pandan m pale Leonel la, map plis rete nan rezolisyon 2053, wè sa li enterese m anpil. Rezolisyon 2053 a, sanksyon yo te pran kont 2 seri de moun. Yo pa t pran 2 seri de moun kòm sanksyon pou bèl figi, pou bèl vizaj. Yo te pran sanksyon kòm 2 seri de moun.